Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Fò m di nou ke grip la retounen pi rèd nan kò nou. Men pa ni pwoblèm, sa ka mache puiske nou nan fen ane a. Nou espere n ap antre an 2022 avèk yon sante robust. E se pati pou vòtre emisyon. Deja n ap swete tout moun kòm toujou yon jwaye Nowèl epi ke tout bagay yo kapab reyalize an 2022. e ke Bondye nan syèl la kapab tande kri nou, ebyen fò n di ke si nou mande Bondye nan syèl la tande kri pèp ayisyen an, ebyen se tout moun san eksepsyon. Paske genyen yon sitiyasyon la a, m ta kapab di depi kèlke mwa, ki ap devlope o nivo de yon zòn nan departeman de Lartibonit, Se zòn Lakwa Peris. Gen anpil moun ki pale sou dosye sila a. M te fè yon premye emisyon kote ke nou te tande yon seri de voice chòk. Sa vle di, moun ki nan zòn sa yo nan gwo difikilte. Ki sa l ye ojiste? Y a un sitwayen ki li menm mete yon etikèt de bandi, kriminèl sou do l. Son non se Dabens. Li genyen lòt nèg ki avèk li byen sur. Ebyen fò m di nou ke Dabens lan te gen yon lòt frè l ki rele Zomò. Zomò a lapolis touye misye, se misye ki te antèt baz la. Li gen yon lòt frè l ankò ki rele Bendji. De mesye sa yo, se yo k ap fonksyone, se yo k ap domine zòn nan, se yo k ap fè e defè. Ebyen fò n di ke avèk se jan la ben moun ki ap viv nan zòn nan fòk ou genyen yon mòd de vi ke mesye sa yo menm yo aksepte. Imedyatman ou pale an ling sa a ebyen nèg y ap touye w. Fò n di ke genyen 2 sitwayen, yo voye foto yo pou mwen, sitwayen sa yo m ta kapab di ben Dabens ta sanse touye yo kòm kwa se nèg ki ap bay antèn sou li ansanm avèk frè li Bendji. Ebyen pretèkstan ke mesye sa yo menm y ap travay pou lapolis ebyen il les a tués. A wè! Li pran nèg yo Bò lakay yo, li touye yo nan yon lokalite ki rele Bouk Antoni. Tèt chaje wi! Fò n di ke moun ki ap viv zòn Lakwaperi, se zòn ki anviwonnen l yo, se anpil ekzaksyon, m ta kapab di se de ekzaksyon kotidyèn ke moun sa yo y ap viv. Ekoute, depi ou wè yon bandi rive nan faz. pou lap voye voice bay moun poul di kisal pral fè, se deja yon nèg ki kwè nan tèt li sa vle di li rive nan yon nivo trè elve sa vle di li atenn apoje a brèf nou ta kapab imajine sa ebyen fòn di ke Dabens ki sekwa ètre senyè de la zòn Caid ki pi pwisan nan zòn nan, li voye yon voice. Sa dire anviwon 10 minit e 50 segond. Donk, tout moun ki nan zòn Lakwa Peris la, atansyon, je ve vou dir un maksimòm de prekosyon paske bagay la kapab vrèman vrèman konplike e se tip la li di li menm l ap pase a laksyon e kèlkeswa moun li ta konnen ki bay yon enfòmasyon sou li, ki bay lapolis antèn sou li, Ou kadav deja. Ann tande Toro Dabens ki t ap pale konsa. Ok ok. M ap di bonjou bonswa. Sa depan nan lè moun nan pral tande mesaj la ki lanse a. Mesaj la, m oblije e lanse mesaj la jis pou m pale ak yon ensidan ki pase nan zòn Akwaperis. Se yon zak ki pwomèt pa ti mesye kokorat san ras yo. Depi m di w ti mesye kokorat san ras yo, konnen se ti mesye Lakwaperis yo. Gen de eleman ki mouri. Nan de eleman ki mouri yo. M te ka di w, se menm fanmi m yo, kouzen manman m. Se menm ras mwen, zantray mwen. Men ti mesye sa yo, yo gen jij Luma nan pakè Gonayiv k ap manipile yo pou bay antèn sou baz kokorat san ras yo. spesyalman sou jeneral la. Jij Luma fè tout sa l konnen pou l detui jeneral la, men lanmò san jou, jou pa mwen poko rive. Men, fò jij Luma ta wè tout sa l fè l pa kapab, li ta fon poze tann jou pa mwen paske tout moun fèt pou mouri. Menm jij Luma ki dèyè detui m la, l ap mouri yon jou kanmenm. L ap mouri! Paske tout moun gen yon jou pou mouri, men l pa ka pèsiste. Jis li pa l koz lanmò de ti jèn gason. E misye pa p koz lanmò de ti jèn gason, misye ap koz plizyè lanmò toujou. Fò m di yon dènye bagay, m ap di yon dènye bagay. Pa gen moun ki gen vi l, ki rayi l. Menm lè moun nan ta kriminèl dènye degre, li pa ka rayi vi pa l la. Wè sa m di w? Jij Lima a gen yon sèten De Claude ki se kouzen l. Claude rete do pou do avè m kote m rete, nan lokalite kote m rete, Platon an. Claude, se yon ti ray ki separe lakou mwen menm ak Claude la. Claude gen kontwòl manje m, pitit Claude manje lakay mwen, madan Claude manje lakay mwen. Claude se chofè m ki se antèn mwen. Claude, lè m bezwen yon bagay se li k al achte l pou mwen. Jij Luma oblije achte yon telefòn bay Claude pou Claude ba l antèn sou mwen. Claude rive l rele gran frè m, li di kouzen, si w bezwen yon bagay semèn sa a pa bay lòt moun achte non, di tout ti mesye yo sa, depi yo bezwen yon bagay se mwen k pou achte pou yo. Pretèks, misye gentan gen yon konsin a jij Luma. Jlima di li wè pou lapolis rive sou mwen oubyen pou l ta pwograme yon bandi rive sou mwen li di anpil. Èske l pa ka fè yon jan si l ba l yon pwazon vyolan pou l ban mwen? Misye di wi l ka ban mwen l men misye genlè gen yon krentif ki fè l poko janm ka pran pwazon an nan men jij Lima pou l ban mwen. Sa se ginen yo a Bondye k ap travay. Ok pa gen problem. Men tout enfòmasyon map jwenn de Claude, de Claude, de Claude m poze. Nan revelasyon m, avè nan mistik mwen, m gon moun ki rele m a tout lwa nan tèt li. Hum. Li banm yon sinas. M di e, yon sinas sa tonbe a gen plizyè moun konn ap pale m de Claude deja bon m mete yon tès sou Claude. Vwap! 3 zè di maten m al pran Claude lakay li. Di Claude, Ou se kouzen m kousa w ye ala avè m sesi sela epi konsa w fonksyone avè m? Lè m bay misye presyon, misye di, Kouzen, se pa fòt mwen non, ou konn jij Luma se yon jij li ye, li ofri m djòb la m pa ka pa fè l. Jodi a fè 4 jou depi jij Luma achte yon telefòn pou ou pou m bay ou. Li di, Kouzen, telefòn nan nan men m vre pou m bay ou. Men akoz m bezwen alèz nan taksi a, m oblije ap fè djòb la. El di si m pa ka bay ou m pete fyèl ou. Misye se kouzen Julima. M di wè kwe, ok, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Lè m ale pou m fè misye mawon, kite zòn nan, m gen kèk sòlda rebèl ki di non misye pap ka mawon non. Si misye mawon, Luma ap toujou pèsiste misye vin bay nou la a. Misye pase. Misye mouri. Claude mouri se pa tankou moun zòn nan ki koz Claude mouri moun ki bay antèn sou Claude. Claude se nan mal pale, nan mal pale l lap pale move kote pase menm lè w tande w kriminèl ou gen yon moun yon kote nan mal pale Claude a mal pale wè sa m di w gen moun ki tande jan Claude pral bay li a pral bay prazon an plizyè moun te ka mouri tou menm fèt map fè Kòl ap pwograme pou l ranje manje a, men toujou gen yon krentif pou l fè sa l ap fè a. Men m panse ke Luma, ou menm ou se yon jij, ou gen plizyè sekirite k ap veye w. Si w ta bay nèg la fè yon djòb konsa, menm lè ou pa ta ba l sekirite, fò w ta ba l yon zam pou l met lakay li. Gade jou, ou koz lanmò misye. Lè m pran! Claude Claude di, Se pa mwen menm sèlman ki entegre nan mouvman an, m gon 10 sèl avè m tou ki se bòfrè m. M deben mennen m al pran miche. Claude kanpe nan wout, li lonje dwèt li fè n al pran miche. Men sa m di w, kounye a tou de ti mesye sa yo la a, nèg sa yo kounye a la a, genyen k al achte tabak pou bawon, genyen k al achte sigarèt pou bawon, genyen k al achte kleren sou bawon. E m konnen, gen anpil nèg k ap veye m. Mesye, m konnen m gen pou m mouri mesye, m gen pou m mouri. Men jou a la. Men jij Luma pa pwograme ti mesye yo, pwograme lapolis pito. Bon, gwo bagay yo te di m nou gen pou nou fè, pito nou fè l toujou. Yo te di m nou gen pou nou pran kowalisyon, nèg Polda yo mele avè nèg Jan Deni, kèk lòt baz tcheke m, pandan lapolis pase devan, yo menm y ap fè dèyè. Mwen sa m te pi renmen pito paske sa e de nèg a zam ki kontre, se nèg a zam a nèg a zam ki kontre, sa k pi gen ponyèt la met tèt li deyò. Paske mwen m pa gen pwoblèm pou nèg bandi pase dèyè lapolis pase devan, men fò w konn sa w ap vin jwenn. Ou wè mwen menm, M pa janm pè bal, m pa janm pè pete bal. M renmen lè m nan mitan nèg m ap pete bal. Sa m renmen sa anpil. Menm lè w te sou cha blende, m ap pete avè w. Men mesye, mwen depi lò trejou m kouche m ap tann bandi a lapolis k ap vini yo. M pa gen pwoblèm. M pa di an nèg non, se lapolis ki tcheke m. Paske yo pap jwenn mwen. Lapolis gen dwa tcheke m pou se vle m se ede m mwen bliye. Men jou lapolis tap tcheke m m tande te gen bandi akonpanye l. Wè lè m fin fè yo vole e m tou bloke latibonit lan. Paske bandi pa gen dwa ap tcheke bandi. Lè m fin fè yo bay sòl mwen an, si yo ta gen malè yo pap ka pile sòl mwen an tou. E m tap tou bloke latibonit lan. Ha! Wè jan m solo la machin ap pase, machin ap vire, machin ap tounen. Nou tande gen ti reyinyon kap fè ke lapolis ap pase devan pou bandi pase dèyè. Bon men depi lòt jou m kanpe ap tann nou m pa janm jwenn nou vini. Depi lòt jou ma lwa nan tèt mwen ap tann nou wi. M pa janm tann nou vini, m pa janm tande nou vini. Mesye m swaf nou. M swaf nou mesye. Gwoup bandi yo di kap tcheke m lan m swaf nou anpil. Mesye m anvi atak wi mesye. M anvi yon bèl atak la wi. M anvi yon bèl atak. E m tap moutre nou m fin fè nou vole epi m bloke latibonit lan. Ebyen tou Epi luma m tande wap achte bal voye bay nango pou ti mesye nango yo tann kabann pou mwen mesye m pap pran nan kabann nou an m tande plizyè fanal tann kabann pou mwen ti mesye nango yo m pap pran nan kabann nou an paske tankem te ta kouche sou kabann nou m pito achte yon vye nat m kouche nèg andeyò m ye banm di nou. Wè Dyesèl? Lè Dyesèl, anvan Dyesèl mouri li di gon kouzen l yo rele Sègo ki ret Gonayiv ki nan game lan, ki nan mouvman avè l tou, ki entegre, ki ka ba l antèn. Se Sègo k ap ba l tout, tankou lè l gen antèn yo se Sègo l rele di yo pou Sègo di Luma yo. Han! Sègo poze w wi, Ayiti w ye Sègo. Gonayiv la li menm e Gonayiv pa non li ye, aranje w wi. Wè sa m di w? Gen kote si nou ta bezwen nou p ap jwenn ou non baz. Mwen menm m pat gen kè m tchwe fanmi m. Si m tap tchwe fanmi m tout moun konnen m tap bèlè tchwe fanmi m. Men imedyatman nèg la gentan gen kontwòl dòmi m, li gen kontwòl vire m, li gen kontwòl tounen m. Li pa ka viv ankò. Ase menm lè m tou m gen tout pwoblèm, menm lè m gang, m vòlè, m sal, m pa ka renmen vi moun ke vi pa m. Ou wè sa m di w paske m gen pitit, m gen madanm. Si se Bondye t chwazi tchwe m li tchwe m, si se jou m ki rive. Men m pap konnen yon nèg pral tchwe m pou m kite tchwe w. E sa m tap di non. Jij Luma, rebat kat la. Rebat kat la. Pito w gonfle venn ou, ou pwograme yon arestasyon, yon operasyon, ou pwograme yon operasyon, sa vle di ou mande ranfò a Pòtoprens, Senmak, Pòdepè, tout kote, ou tcheke baz mwen. Men pa pran tankou ti malere pou w ap fè abi, pou w ap bay fantèn, pou w ap achte ti telefòn bay ti malere, bay ti malere 5000 goud. Ou wè tout sa w fè ou pa ka jwenn meyè. Bay vag! Bay vag jij luma. Bay vag. Tann lè yo nèg yo ka arete m. Ou byen tann lè yo ka tye m. Pa fè rara. Se yon jij ou ye poze son w pou mennen yon gwo operasyon nan zòn nan. Zòn nan e zòn pa w pa pè vin ladan jij luma. Lè ti mesye ap vini, vin a ti mesye pran devan pou moutre yo wout. Julima, pran devan pou moute wout. M pap ba w, m pap fè w anyen. Yon bizou m ap ba w. Se yon sèl fanmi John. M pap fè w anyen. Se nan fanmi John nou soti. Manman m e John. Manman m e moun Peris, moun nan Hugo e John. Vini Jijlima, m pap fè w anyen non. Se yon bizou m prepare pou ou wi. Epi, epi tou, m kwè tout moun k ap gad, k ap tande, k ap swiv yo tou wè sa k fèt la. M panse kit bouk Anthony nan Hugo, Joanis, antre pran tout Lestè. M panse gen djòb lè nou bezwen fè yo. Al lekòl pou nou fè yo pito. Djòb toutè. Hum! Djòb toutè lapolis sa a, m pa swete nou fè l non. Djòb enfòmatè lapolis sa a, hah! M pa swete nou fè l non baz. Pase depi m konnen n ap tonbe. Nèg nan gen gwo non nan moudam pou bon nou te fin met a nèg gran kay nou tchwe zomò nou nan moudam m pa zomò nan raje m domi bèt raje m ye mesye nèg nan gen gwo yo depi m glise mòn nan la m tonbe nan gen gwo kaka voye humm kaka voye ebyen ok. Boss Dabens kitem t yon bagay frem. Mwen menm m pa toujou dakò lè ke yon nèg ou bandi epi se popilasyon an wap fè peye, se popilasyon an wap oprese, moun ki pi pre ou, moun ki fanmi ou, moun ki leve nan menm zòn avè ou, ebyen se moun sa yo wap Kòmsi fè pase mizè. Yon ti pitye pou moun lakwa peris yo frèm paske gen anpil moun ki aletranje kap plenyen gen anpil moun ki nan zòn nan tou kap plenyen men yo paka di sa a wot vwa mwen m oblije pale pou ke mesaj la rive jwenn ou paske nap viv nan yon peyi kote ke otorite yo pèdi kontwòl tout bagay nan peyi sa a nèt an matyè de sekirite ebyen se sak fè jounen jodi a la a mwen pale nan non moun lakwa peris yo pou bay moun yo yon ti chans Pou ke moun yo kapab viv paske lè yon nèg ou se bandi ou nan yon zòn wap fonksyone ebyen se pa moun ki nan zòn nan ki pou ap soufri. Mwen m toujou di nou sa pito tout nèg pran zam nan peyi a epi defann dwa popilasyon an paske gon pakèt nèg ki nan sektè prive a gon pakèt nèg ki nan politik lan nèg sa yo manje rezon nou Kòman w ta kapab imajine 2 nèg ki nan sektè prive, 2 nèg ki nan politik, k ap manje rezon nou, epi nou menm nou chèf, kiyès n ap fè pase mizè se popilasyon an? Bon, sa n konprann nou fè la a? Antouka, hum! Tèt chaje mezanmi. Merci la famille, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila, epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di a ke vous appréciez le travail, puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine! Merci la famille kòm toujou an maximum de kòmantè an maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak pa jrl lan epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine.